Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon vwasi yn petit video pou vou. kanpe pou l di Bama sa pap antre nan sou sòl peyi dayiti a ok m di sa e jodi an m pap rantre nan peyi m an kachèt paske m fè pari m fè lafrans m lib moun yo kontan wè m lè m rive an afrik moun yo kontan wè m. Lè m rive, lè m rive, yo m fè le tour du monde menn, moun yo kontan wè m. Poukisa se lè m ap rantre anndan nan peyi Dayiti, m ap mete mas, m ap kache, non pa gen krèk konsa bòdè. M nan wout pou Ayiti la, ok, e pa gen nèg ki ka ban m chalè, ban m presyon, e m p ap pran l. Ok. Jodi an map gade yon ekip, yon ekip e map gade video izo e ki resevwa plak youtube la, mwen menm bagay sa deranjem brother. Paske daprè rechèch, rechèch kem fè la, si yon ti, si yon ti jèn an ayiti li gon chanèl youtube, there is no way ke youtube ka voye yon plak ba ou an ayiti. Kidonk, malgre nou wè jan Izo ap fè san koule, misye ap tiye moun, misye ap kidnape moun, misye ap vyole elèv lekòl, misye ap tiye fanm ansent, misye ap fizye ti bebe, misye ap fè san koule anndan peyi a, misye blofou peyi, gen yon ekip ti fatra, salòp, sal la nan dyaspora k ap travay pou misye. Paske plak YouTube nou wè Izo resevwa la papa. Se sou adrès moun kap viv nan dyaspora la yo voye plak la epi nèg yo pran plak la yo voye bay izo an Ayiti. Keske sa vle di an mesye? Yon nèg ki dechèpiye yon peyi nan nivo sa? Ou menm ki nan dyaspora a kap viv, ou wè kòman bagay yo difisil menn? Ou wè kisa l mande pou yon nèg leve a 5, 6 è di maten pou l al vann yon jounen travay menn? Ou wè kòman moun yo ap viv nan fredi menn kòmsi moun yo pa gen lavi brother je di w ou gen kè pou ap travay avèk yon chèf gang ki se izo vilaj de dye hein je di e le pire nèg yo kanpe pou diaspora mwen pa gen nèg ki ka banm presyon ayiti tèt dwat e m pa ale pi lwen papa pou m di nou nou tout bandi sa yo nou se yon pakèt nèg ki lach. Nou son pakèt nèg ki lach. Paske pa gen youn nan nou la kap gen kran met grenn nan mouda nou kòmsi poun depoze galil ki nan men nou an poun di ba ma sa ann fèl fas a fas non. Nou son pakèt bandi pa gon nèg la k gen kran non si izo gen grenn nan moudal depoze galil la fes tou fes bòdòm kase djòl ou menm. Nou son pakèt nèg ki lach e e ou wè moun ki sanble avè nou nap fè mal. Nou mesye ti malere si machann nan ki peyi serye kom si wap kidnape yon machann pistach bòdè wap kidnape yon machann fresko hein kounya mwen menm poum kanpe manmanm ap relem nan wout pou ayiti fanmiy moun ap relem nan wout pou ayiti oh manman aza silvouplè pa ale pa pati pase son krim m pral fè menn. E nan peyi m prale brother. Nan peyi m prale. M gen grenn mwen brother. M gen plizyè jou la m pa wèl fòm wèl. Kounye a tout moun ap rele. Anba mas tankou m son ekip. Tankou m son ekip malad ki pral mouri. Nan prale. Nan peyi m prale fout. M ap gade. Sa yo. Map gade izo m sa yon ekip chen nan poul map gade m sa yon ekip a ki vo plis ke half million dollar bon de gen de nèg ou gen de yo pa panse e fek ou gen pa non nèg sa yo nou pa ka fòn met fòn met men ansanm pou n kanpe bullshit sa menn nan ki peyi serye mesye mesye eskizem si map pale konsa menn nan ki peyi serye. Pon bandi a fè 2 3 4 an ap mennen ok mesye nan ki peyi serye pon nèg ki ò la lwa ap mennen ap fè aktyalite mesye men gwo atis kounye a ki soti nan mizik la pwen nèg la pa menm ka fè 2 semèn 3 semèn mennen pon bandi gen 1 an ap mennen an nan peyi 2 zan ap mennen 3 zan ap fè aktyalite 4 an kòmsi nèg la ap pwospere menn. Map suiv ou menm ki nan diaspora ou pa santi ou fè tèt ou mal menm. Kite mele langyèt mwen eskize. Kite sa sa son paspò ameriken. Menm m ameriken menm m fòk kit la nan peyim menm. M gen 2 3 zan la les etazini m anvi m anvi manje yon ti manje kreyòl. M anvi wè ti kouzen m anvi wè ti kouzin mwen menm. M anvi tounen nan tè wouj kote m te s fèt la menm. M anvi al nan bitasyon m brother. Enben il en a ase, il en a marre de sa Ayiti tounen jounen jodi a. Ou wè nan videyo a kote ke sitwayen sa li menm li eksprime ralbòl li, mekontantman li pa rapò ak sa k ap pase. E li di w ke dènye bagay ki fè l mal se plak YouTube ki vin jwenn Izo, Vilaj de Dye. Se un artiste, se un chef de gang ki a revolisyone. kesyon gang nan peyi dayiti paske avèk gang nan li fon maryaj mizik kriminalite e sa fè de izo sa li ye jounen jodi a menm lè yon nèg ou ta zanmi izo ou kapab poze kesyon tou pou di se tip la ilè entelijan se pa asansyon izo a mwen menm ki banm pwoblèm men se de preferans Le comportement des autorités haïtiennes, le comportement du peuple haïtien. M anvi di tèt mwen ke, konprann byen wi sa m ap di nou an, il y a des gens qui peuvent vous traiter de bandits, men lè petèt y al nan yon kòmantè mizik Izo, Yo di bon bagay respè atis la. Menm moun sa kal anba video izo a wi ki di bon bagay respè atis lan lèl vin nan emisyon w li di ou son gang li di wap sipòte je nèf oubyen wap sipòte je pèp ou son ti vòlè ou son ti gang men ki pwoblèm nou genyen ki fè nou pap janm kapab avanse la frans o mali la frans prèske ap okipe mali. Lè Malyen yo sispèk ke fòm okipasyon sa pa nan enterè yo, yo met kanson yo nan tay yo, yo mete Lafrans deyò. Kounye a, jounen jodi a, gen yon koperasyon antre Lafrans, antre, padon, Larisi e Le Mali. E ou menm ki konn politik entènasyonal la byen, ou ta kapab poze tèt ou kesyon pou di, antre. relasyon franko-malyèn ki vin transfòme an relasyon ruso-malyèn kiyès ki pi bon. Se kòm si m gen enpresyon ke nous sommes des Haïtiens sou papye ou byen teyorikman men dans la pratique des choses, Se kòmsi nan peyi sa gen ameriken, gen neyerlandè, gen bèlj, gen kanadyen. Se kòmsi chak moun ap batay pou ti pwòp enterè pa yo. Banm di nou yon bagay mesye. Anpil ayisyen nan peyi a la ou wè nap goumen pou nou ale nan peyi etranje bagay la dur. Men, se mèk la ki a pase petètre yn dizèn dane a letranje. Moun ki gen 5 an nan peyi sa a ki kòmanse ap viv byen, yo vle vin lakay yo. E se pa pou san rezon lè w wè anpil moun ki a letranje, yo vekse yo ka di nenpòt ki bagay paske yo bezwen fonksyone. Yo bezwen vin nan peyi yo. Ban m di w bagay! Kelkeswa yon nèg ki nan peyi Etazini ki ap fè de twa djòb, tande byen sa m ap di nou an wi, kote ki pi bon pou li, l ap santi l pi byen pou l vin pase vakans li an se Ayiti lakay li. Men ban m di nou yon bagay, nèg ki sòti Gran Ravin nan tankou gran frè m, li pa ka vini. Nèg ki sòti nan Site Solèy la, li pa ka vini. Nèg ki sòti, m pa konnen, Wout Frè la, li pa ka vini. Paske bandi ame. pran yon peyi yo mete li an otaj. Kounya lè yon nèg nan entènasyonal la fristre, kisak kapab di l pou l pa fristre? Kisak ka defristre l? Pèsòn. Moun nan ap viv ak yon nostalji kotidyèn e a chak fwa l poze tèt li kesyon pou l di ke kilè bagay sa ap chanje? pa genyen repons. Konprann byen sa map di nou an wi. E kite m di nou pèp ayisyen, tan ke nou pa pran desten nou an men, pou n di kominote entènasyonal la, gen yon moun nan entènasyonal la ki anpeche nou chache solisyon ak peyi nou. An m di nou bagay, chak fwa m di sa m toujou pran responsabilite m. M pa pran l nan non ekiperèl poud la, m pran n pou tèt pa m. E si yap metem deyò nan RL pod ke yo metem deyò. Banm di nou. Moun sa yo m di yo ke nou pa bezwen yo vin entèvni pou yo ede nou. Tande byen wi. Men nou di yo ke si yo ta kapab ede nou koupe yon seri de koulwa, li tap bon pou nou. Men kòm yo pa vle fèl paske nou wè lakay yo yon dezenterè. Pou anpeche zam antre. Enterè yo se ke sitiyasyon an pèdire epi yo menm yo kapab vini fè sa yo vle a. Se la gang yo twonpe a. Kounya la a, on nèg tankou Izo, on nèg tankou Barbecue, nou te kapab rete yon bon maten la n chanje bagay la nan men yo. Ban m di n yon bagay. Jounen jodi a la si yon nèg tankou Lanmò Sanjou, Vitelòm, Barbecue, Iska, Matyas, Tayson, E krisla, ti lapli. Tout nèg sa yo ta di ke se batay yap batay pou pèp. Mwen m toujou di yo sa. Kounya moun sa yo, yo pral anfas nou. Lè yo vin anfas nou kounya yo pral an afè a pèp. Se sa pou n konprann nan wi. Pèp ayisyen li nayif. E pi gwo pwoblèm pèp ayisyen li nayif. Jounen jodi a la yon nèg kanpe l di l ap batay pou li, l di oo viv entèl. Demen si Dye ve, yon lòt vini, li antre nan menm lojik la, l di viv entèl. Èske nou wè sa m ap di nou an? Men gen yon grenn bagay pou n konprann, lè kriminèl, lèzòm lè pli mechan, se yo menm ke n ap toujou wè nan Leta a. Se yo menm k ap toujou dirije nan Leta a. E se sa k fè. Yo mete nou nan yon sitiyasyon, fòk se a nèg ki pi kriminèl yo pou nou fonksyone. Ban m di w yon bagay frè m, Joe Biden, je m'adresse à vous, ou p ap ka vini nan peyi an pou vin bay bwa kale. Je suis d'accord paske anpil fwa n ap pale nou di ke. Sou plan sa a, Ayiti se yon peyi souvren. Men ekoute, ou toujou prè pou w entèvenu pou oryante rezilta eleksyon. Kèl ipokrizi! Nan deplèz ak tout Ayisyen k ap viv nan peyi Etazini. Paske lè nou lotbò a, fòk nou konnen ke men kòman pèp sa a li menm li fonksyone. Lè w lakay li, ou kapab fonksyone byen. Men, imedyatman ou deyò Ou son peyi zanmi ki tou pre la, yap pyetine w yap fè w viv mal. Men reyalite a wi. Se sa wi reyalite a souple. Ou di ou pap kapab vin entèvni nan sa ki genyen la. M bat bravo pou ou. Mèsi bokou. Paske Ayiti son peyi ki endepandan. Souverènte dwa etre respekte. Men souple si w konnen souverènte dwa etre respekte, poukisa lè eleksyon fin fèt, se ou k vini pou mande pou bay rezilta? Ou egzèse presyon sou René Préval pou bay rezilta. Ou pèmèt nou pran yon Préval nan dègonn nou. Ou ba nou Martelly. Ou patisipe ak tout sa k ap fèt la yo. Ou konplis. Men, pa bliye m di nou, isit nan peyi Dayiti, se nèg ki pi kriminèl yo ki nan pouvwa. Ki yo menm toujou nan pouvwa sinon anpil ladan yo. Pa egzanp ban m di nou, Enstitisyon sila a, se moun ki konnen byen nan domèn nan, se moun ki ka ede byen nan domèn nan. E se sitwayen Rigaud Duplon, gen anpil plent ki deja pote kont li. Mesye, men ki peyi n ap viv la wi. Men ki peyi n ap viv. Eske yon moun tankou mesye X pa ta kapab okipe pòs sila a? On moun tankou Mesye Z li pa ta kapab okipe poste sila? Poukisa regard yo tounen vers Rigaud Duplan? Donk, moun sa yo se de moun nou oblije jwenn yo nan sosyete a. Gon seri de moun yap nome, se kominote entènasyonal la ki ensite nome moun sa yo paske yo dwe toujou gen kontwòl machin nan, se yo k pou manevre machin nan nan peyi Dayiti. Quelle horreur! M pap di m regrèt ke mwen Ayisyen, men mwen regrèt ke pèp Ayisyen an pa konprann ki kote l soti, ki batay Hero yo te fè pou mete nou la jounen jodi a. Jounen jodi a, pou sa k gen nan peyi a la, avyon pat dwe vole. Simple que ça. Jounen jodi a la a, te sipoze genyen yon milyon moun ki nan lari, yon milyon moun k al kouche nan èpòt entènasyonal pou di peyi sa a, li lè pou l chanje. On milyon moun te dwe al kouche devan palè. Epi lè sa a, nou t ap wè ki sa k rele pèp ayisyen. jiskaske yo fè sa yo vle ak peyi sila. Si se pou desepsyon, nou esiye anpil desepsyon. E desepsyon yo anpil, se o kotidyen. Si se pou soufrans, nou soufri anpil e n ap kontinye soufri. Si se pou mouri, lanmò frape pòt kay nou. Chak jou Bondye mete. Men, èske nou deside rete konsa? Èske nou deside rete konsa? Pèmèt mwen di nou sa, pèp ayisyen, on ti jan twò nayif. Tankou yè m ap gade pou m wè, prèske dè milye de moun ki yo menm mete tèt yo nan lari nan kesyon chemen de kwa. Ban m di nou on bagay, vou ki èt katolik, nou anpil pa vre? Nou tout sa k te mete tèt nou nan lari pou chemen de kwa a, Kòmsi, nou pa wè nesesite tou pou n met tèt nou nan lari pou Ayiti sa a k ap plonje? Nou prefere antre nan yon legliz, pa egzanp si m pran Sen Lwi la a, nou antre nan yon legliz, nou pwostène devan yon moun ki te konplis, ki te mete nou an esklavaj, ki te kenbe nou kòm vilgè animal an esklavaj, epi n ap adore l kòm sen. Nou sòt, nou nayif. Fòk nou konn kote n soti. M pa di moun pa priye. Paske ou kwè nan Bondye, ou ka priye. Bon nèg ki pral batay la, li pral batay, li pral voye kout bal l ap priye. Hein? Ou kapab priye. Men ekoute, pou anpil moun pran lari pou al nan kanaval. Se la Bondye ap kale nou an wi. Nou tout nou pran lari, anpil nan nou al nan kanaval. Yè map gade poum wè dè milye de moun kap deplwaye, dè santèn de pèsòn kap deplwaye pou al nan rara, anpil ap deplwaye pou al nan chemen de kwa, epi jounen jodi a la peyi a bezwen kòm si pou tout moun sa yo mete tèt yo deyò nou pa kapab. Tout moun sa yo ki kwè nan vodou a. Pou yo nik mete tèt yo deyò la a pou al venere ansèt yo, nou pa kapab epi jounen jodi a la a nou konprann ke bagay la ap chanje nan men nou konsa konsa, nou fèk kare soufri. Antouka mèsi la fami, kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partaj, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appréciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!